Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon 16 mars 2023 eske tout moun anfòm ebyen se parti pou cette nouvèl emisyon yè te gen yon sitiyasyon vrèman kritik o nivo de zòn la tranblè. Brother, paske nèg 400 mawozo yo te mete pye yo atè a kote ke yo tal bay yon replik. Ebyen nap vini avèk dosye sila pou ou nan lòt emisyon nap pote ba ou paske ebyen nouvèl la kouri vin jwenn nou nou menm nou pral mete dronn nou anlè pou nou kapab jwenn plis enfòmasyon. Kisak pase nan yè ki se 14 mars 2023 nèg yo resevwa yon atak. Wè! Yo manyen nèg yo nan blòk Dagou a epi nèg yo yo menm tou yo pral pase alatak le mèkredi 15 mas. E nèg yo pral fè mò men nan atak sa k te genyen an tou fò n di ke genyen nèg 400 mawozo ki tonbe. Sa k genyen la a fò n di ke sitiyasyon an li trè kritik paske lè yon pèp ap soufri aparaman premyè kesyon moun kapab poze tèt ou. Ou son pase le dirijan ben dirijan yo akote ba wi dirijan yo akote bagay yo vreman difisil la nan peyi an la panse ke chak jou fok nou di sa nou toujou di moun ki ap mache nan la wi yo fok yo pran anpil prekosyon surtou moun la plen paske gon pyon kap deplase la chak jou pyon yo ap deplase depi yo mal deplase lòbèy ap pete pa bliye m di nou ke Eeuh m poko vin a emisyon sa non pou m montre nou frajilite ki genyen pou yon seri de nèg e fòk yo parèt trè pwofesyonèl si pral genyen nèg k ap leve pye yo. Tande byen sa m ap di nou. Depi gen yon gwoup de nèg k ap leve pye l, fòk li fè l ak anpil prekosyon paske youn ap veye sou lòt. Depi pyon an mal deplase, lòbèy ap pete. E ou wè kwadèboukè? Kwadèboukè ki nan men nèg 400 mawozo yo. Ou ka just leve on bon maten, ou tande nèg chen yo pran Kwadèboukè. Alèz. Ou ka leve on bon maten, ou tande nèg chen yo pran Kwadèboukè. M pral pale nou nan lòt emisyon de sitwayen ki avèk nèg sa yo, ke misye son nèg ki konn batay anpil! Sa vle di, misye ka leve la. Dayè, si se pat chen an deja, misye tap gentan moute anlè a. Li tap gentan al fè lòbèy anlè a. Paske, sitwayen sa m pral eksplike nou an, m pral pale nou de li an, se te yon bon alye depòte. E kounye a, gen anpil moun kap dakò, yo tou ye depòte wi. Kounye a anpil moun kap dakò paske anpil moun te di depòte pat mouri vre jiska prezan gen moun ki pa aksepte yo dma mouri tèt chaje bon kounye a se poum di nou ke bagay la li trè frajil pou la repiblik kounye a banm di nou batay ki te gen sou belè la solino belè jenèf eske nou konnen Mwen menm lè m te tande gen yon senkantèn de moun ki mouri, m te di se pa vre. Men èske nou konnen kapab gen plis moun ki mouri toujou? Ben wi, kapab genyen plis moun ki mouri. Paske, men kòman bagay la te ye. Nèg yo pote boure. E daprè enfòmasyon mwen jwenn, pandan lapolis li menm li pote boure anndan an, genyen dèzennmi ki te akonpanye polisye yo oubyen ki te pwofite de iripsyon polisye yo pou yo te ka fè zak yo tou. E nou te wè kèlke zimaj moun ki boule, paske mòd operatwa anpil nan gang sa yo se boule moun. Donk jounen jodi a la na va konprann ke pou nèg la fè pale de li, li antre nan lojik sa a. Sa vle di nou menm ki nan lari, nou pa egzan. Nenpòt lè yon sitiyasyon rive, se nou menm k ap peye po kase. Se nou menm k ap nan difikilte. Donk jounen jodi a la nou wè ke tanzantan gen yon ti grenn bal ki tire, men ki pa menm jan ankò. Men imedyatman Bandi a nan kont. Jodi, demen, li antre nan lojik lapè. Kèlè la prensipal viktim? Se popilasyon an. Se moun ki la yo. Pa egzanp, nou wè jan nèg yo ap fè Site Solèy tò? Nou wè jan nèg yo ap fè Site Solèy tò? Nou wè jan nèg yo ap fè Kwadèboukè tò? Nou wè jan nèg yo ap fè Anba Lavil tò? Nou wè jan y ap fè Belè tò? Epi kounya la ou konprann kòm si gen nèg la ki chita kap bat bravo ki kanpe dè sa. Kounya la an nou di tèt nou ke on nèg ki kanpe dè sa mesye sa kap pase nan peyi a la kòm si pou moun ki ale tranje yo pa limen balèn nan dèyè ou pou tout ayisyen pa limen balèn tèt anba nan dèyè ou paske sa kap pase la li gen mèt li li gen mèt li m pa kwè on moun te kapab antre nan lojik sila men malerezman. Malerezman, anpil moun antre nan lojik sa a pou fè pèp ayisyen an soufri. Se grav. Se grav sa k ap pase la. Kounye a la m pral vini avèk de temwanyaj. M kwè m te deja lage yo yè. Men nou pral tande temwanyaj sa yo. Epi apre n ap vini avèk eksplikasyon Pierre Espérance ki nan rnddh sou kesyon batay sou Belè. Ki men ki kache dèyè batay sila a, e poukisa? Sa te pase yon jou madi pandan n te chita, m ap leve m ap fè manje pou timoun yo, m al fè manje kafoupen an. Kafoupen an mele li, m tande ti rayo di Chicha ki antre nan zòn nan avèk kò bandi yo. M al di Sisnti gen 3 timoun anndan kay, Chicha si m al pran youn nan timoun, tout timoun yo, m pèdi youn nan dife a, Basovan 1. Lakoz sa fè m Basovan 1 m sòti nan zòn nan men Se pòs machan an nou ye kan mesye rele Eliis ilamye a timoun yo ri timas men ba bèlè ri timas wi atak sa a ki gwoup ki te fèl gwoup e lapolis cha lapolis avèk kò gang babekyou avèk e nèg an bourik ki mete avèk lapolis ki fè tout bagay sa vre vre yo tiye moun moun moun wi mete dife Nou konbyen tan viv lakay la? Mwen a 3 pitit mwen yo papa yo te mouri premye gè ki te pase bèlè a yo te mouri Avan lapli a tonbe, mwen tann lapli a fin tonbe pou m chèche dlo pou m te made timoun yo. M pa gen ide, m pa gen etò, men papa k ap ede m ansanm avè m. Nou gen moun ki vin ede nou wi, men yo di nou y ap ba nou bagay men poko ba nou, men se yon mesye ki rele Eliis ki ba nou kote pou nou dòmi an, li tanzantan ba nou manje, met dlo pou nou. Yo vin wè nou, tanzantan gen moun ki vin wè nou, tanzantan gen moun ki vin nan legliz konsa, y ap ede nou, gen de lè yo pase, gen de lè yo pa pase. Wi, gen moun ki viktim nan men yo 2 yo, nou tout se viktim, gen pèdi pitit yo, gen pèdi mari yo, gen pèdi papa yo, manman yo. Nou pi fò la ansanm avè nou. E nan lajounen sa te pase? Wi, vè zòn dezè. Cha a te antre, lè nou wè cha a. Nou pa kouri, men pandan cha a chati anpil moun. Nou jwenn fanm k a manchèt, nèg avèk zam, dèyè lapolis. Ou pa ka konn kò lapolis pou pran bandi mèt dèyè w pou vit. Se pi fò moun kon sa. Plen moun ki mouri nan zòn nan. Men, cha a ap mache epi moun sa yo dèyè yo? Dèyè cha a. De cha, yon cha krèm, yon cha nwa. Epi yo menm yo a pye yo menm? Wi, bandi yo menm a pye, y ap. Yap fè dechouka yo pa konn pa sou bay moun yo pran pran kraze boutik gen ka manchèt nan men yo fè tout bagay nèt nan zòn nan lapolis ki mennen nèg sa yo ansanm avè yo. Konbyen moun ou estime ki viktim nan zòn. Chanje anpil moun chanje anpil moun yo tout defo deyò la chanje anpil moun ki viktim gen moun ki pèdi pitit yo gen yon dam ou konnen byen avèl yo pran pitit yo yo pran pitit li yo voyel nan dife a tou vivan gen lòt mesye kòbò lakay la yo pran poli cheme chat tiye menm nèg sa misye rele tiga chat tiyel menm. Tiga, Cha an pandan l pran l kanpe l ap tire wòch pou cha yo, cha ba l ouvè labal. Yo wè sa nèg nèg yo pran l yo trennen l y al boule l. Ou di sa pase nan ki zòn? Ri Timas ba Bèlè. Men èske yo te gon pwoblèm avè l ou di ki rezon? Non nèg nèg yo, nèg Babekyou yo te gen pwoblèm avè Mèt Bèlè, toujou ap goumen. Yo te di w sa y ap antre nan tonnè kanmenm nou pa t janm kwè yo, jou yo antre yo antre avè cha. Yo fon yo fon repliye wi men men nou pa ka al nan zòn nan tout yè la yo tiye moun. Premye fwa sa te pase premye avril se pa vi ki gen pou nou vwe nan bèlè premye fwa sa te pase premye avril fò sa gen 3 ou 4 an yo te moute devan pèpetyèl menm lè sa m te nan ri makajou m te rete lè a si yo antre nan koridò anpil moun mouri pase ke Yap file bal yap antre mwen nan bouch koridò kem ret a premye bouch koridò pa pè petyèl la yo mete zam yo nan bouch koridò a yo tire men se tòl kite pranl chans pou nou bondye fè nou jwe koridò nou jwe koridò se paske nou soti nou kouri lage pou kò nou pòs machan men pa gen vi pou nou vre men nou retounen nan menm bagay la ankò pandan nou pa an afa moun gen pakèt malere nan bèlè gen pakèt moun ki pa gen kote pran depi kòmanse sou mwen mgen 4 timoun san papa nan menm se mwen kap bat lavi pran kòb eskont kòb ponya poum chèche lavi e plen malerèz nan la ki pa gen kote pou yo ale. Imajine w ke lè w moute avanyè a la k fè nou gentan fè nou gentan gen 8 jou byen 12 jou m pa konnen konbyen ki jou l gentan ye. Mwen menm yo pran pitit mwen tou vivan. Sa l yon endikape l ye. Te endikape 12 janvye. Yon ti fi 19 an. Lòt 3 yo kouri yo kite l pandan l ap soti nan bari nan nan pòt la. Abekil yo redi l nan do y al avè l. Yo redi Nando e ale avèl. Mwen m pat la. Sepandan map kouri vini, m kwaze avèk lòt 3 yo pòs machan kap kouri di manman pa moute pa moute. Enpil moun ap kouri vin jwenn mwen. Se pa vi li ye pou nou. Nou santi nou pa alèz. Ou konprann konnya kote nap dòmi souf nan souf pòs machan. Si pòs machan pat resevwa nou, kote nou tap ye? Nou bann kote nou tap fè, nou bann kote nou ta prale. Li pa mouri. Mwen di w 12 janvye kay te tonbe sou zòn anba kay yo te pran l. yo te koupe pye l, li te vin endikap. Ou konprann? 12 janvye. Men kounye a la, li te kontinye al lekòl Abekil, bagay sa yo. Mwen di w, mwen gen kat timoun. Lòt twa yo kouri, li menm pandan li pi gran, pandan l ap fè efò pou l pran Bekil pou l kouri. Lè m retounen lakay la apre bagay la vin poze, m jwenn Beki a, m vin kay mwen tèt anba, kay mwen pa boule, m pa ka bay manti, kay mwen pa boule. Mwen vin kay mwen tèt anba bon ase sa yo leve al avèl paske te tou mache a moun pou vin leve bagay al avèl mwen jwenn Becky a devan barye devan pòt la antre m chèche pitit mwen m pa wèl a no jou m pa janm wè pitit mwen men gen moun ki tap kouri yo di al avèl yo al avèl yon ti jèn fi 19 an yo redil nan do epi yap trennenl yap trennenl yo pral avèl Epa vi pou nou santi nou pa alèz mwen m paka mande jistis paske ayiti pa gen jistis tou senpleman ke leta di yon bagay pou nou retire bèlè nan sal ye a wi nou konnen gen koupab gen moun paske moun ki kenbe manch nan men yo a epa inosan yo ye men mwen menm malere inosan m ye gen lòt inosan gen lòt moun ki pa nan afè moun m pa manje pwa m paka vin kaka pwa la eskize figi nou wi paske mwen m gen 4 pitit san papa se mwen kap redi kòb pwen ak kòb eskont. Imajine w konn la m pa gon goud nan menm, moun ki te konn banm eskont lan nan bèlè a, li nan kouri, èske pa vin nan jon kòb ba ou la kounya la? De bwa m kwaze m chita pòs machan, tout yo pa di ti m li mon ti moso manje yo pa ka manje, e gen de yo pa menm ban nou manje a menm. Imajine w se pa vi pou nou. Donk n ap mande sipò? Wi n ap mande sipò, nou bezwen sipò, mwen menm, nou menm es, gen anpil nan nou ki ta renmen soti, se pa si nou pa gen mwayen pou nou soti la, ou konprann, tout moun ap di nou yon jou bèlè a bon, bèlè a bon men si l ta bon deja depi an 2004. Depi an 2004 nan sou Bagdad mwen m konnen m nan Bèlè map pran nan Bèlè e paske vye jou pa e manmanm kite mwen kite l kman m reziye m rete ladan l pa konprann sam di nou an men konnya la pa gen vi pou nou ankò m bann kijan nap fè pou nou viv ankò manman men e nan bouch moun m tande e nan bouch moun m tande se ee Dèlma 6 e nan bouch moun m tande yon ekip ki rele 90 mwen m pa konnen moun M pase mwen m pa konnen m pa konnen m nan konta moun m pa konnen m nan gè a moun e konsa m tande mwen menm pase m pat la e ti komès mwen ke sèt moun ap rele anmwe lè tout moun ap kouri vin jwenn mwen pòs machan wi m gen yon tifi 19 an ki rele Louis Nadoxique disparèt on endikap on bout pye li disparèt m pa janm wè l yo fè m konnen yo redi l pa do paske l paka mache beki a beki a detvan pòt la atè a m pa janm wè l. Ritimas. Nan zòn Ritimas? Wi. Kòman sa rive menm? Kote w te ye nan moman an? Mwen m te soti m t al achte bagay pou m fè manje. Lè m vini m wè deblozay pete epi m wè yo mete dife. Donk dife lakay ou tout bagay boule? Wi, tout bagay mwen boule. Ou pa t gen moun nan kay la? M te gen moun nan kay la, m te gen yon matant mwen nan kay la. Moun ki te la yo kouri a timoun yo, senk timoun m gen a mari m. Yo kouri a timoun yo, matant mwen t ap dòmi, li boule anndan. Matant ou an boule nèt. Wi. Sèl li menm ki boule anko? Sèl li menm epi li te gon pitit li ki tap vin wèl, pitit la li mouri mò bal. Nèt ou pat gentan pou nou kouri sòti? Mwen m te nan lari, timoun yo e vwazinay ki pran yo pou mwen. Lèm rive m pa jwenn anyen, m wè kay la boule gra pye tè. Ki sa wap mande jodia la? Bon map mande jistis paske m pa gen kote pou m rete, se nan yon abri miye pòs machan. Detanzantan map kouri moute desann bon Dayme mande jistis humm non chak male yo pran non yo di yap pran non moun yo site non nan abrinoye a e 4 moun selman yo site yo jwenn nan papye a yo ekri a nou pa jwenn okenn moun. Chak swa nap domi nan seren nou pa jwenn moun resevwa nou se mesye Elice ki ba nou kote pou nou pran detant nou lapli tonbe lè lapli a fin tonbe nou seche atè a pou nou ka domi a timoun yo nap domi nan seren. M abite ri Timas. Nèg yo te arive antre nan zòn nan. Anpil moun te mouri. M arive gen papa m ki viktim nan bagay sa avèk yon zanmi m yo te desann avè l. Zanmi papa w viktim nan li mouri oubyen li avè l? Li mouri men nou jwenn kò a. Li pa l li te pran? Wi. Ki kote nou jwenn kò a? Ministè a? Mh. Men ou menm kote w te ye nan moman nèg yo ye a? M te la wi men lè cha a m gentan kouri moute Bèlè. Yo te konn pote yon ti bagay ba nou, yo pa pote anyen ba nou ankò. Pitit mwen Vic, pitit mwen mouri lan kay la e li t kite tout mwen. Li mouri yo mete dife sou li anndan, li boule. Kounya li lan lari m ye. Lè m dòmi nou pa byen dòmi e lè lapli a fin pase pou nou cheche dlo pou nou dòmi se pòs machan n ap dòmi. Humm m mande, m mande pou wè sa nou, sa nou te ka fè pou mwen, si nou te ka retire m lan lari an. Se pitit ou ak ki nan kay la? Wi, yo tap domi. Gen plizyè nou pa nou pa ka konte paske e dife yo voye bay tout moun sa yo boule anndan an. Nou pa ka kontwole kantite konbyen moun ki mouri, dè m ti bebe mouri tou. Donk tout sa w te genyen nèt pase anndan an? Tout nèt. Dè m, bon sa yo e moun ki fè m kado yo, nou pa sove anyen. Men yon zòn konsa eske w panse ou ka retounen? Non m pap tounen ladann ankò. Ou pa gen anpou pou w tounen ladann? Non. Konbyen tan ou gen deja kite zòn sa? Ah m gen m pa kontole konbyen tan pase m nan zòn nan lontan. Men wi yo sipòte nou, pòs machan yo sipòte nou, yo ba nou kote pou nou dòmi men se anba galye a nou dòmi lè lapli a fin tonbe nou chèche atè a pou nou dòmi pou nou kouche. Nan yo te konn ba nou manje yo pa ba nou ankò aktyèlman la se lòt bon zanmi nou gen ki pase lè l wè nou yo tcheke nou apre sa nou pa jwenn anyen ankò. Premye chif ke nou te bay yo se te jisko 4 mas sa vle di se sòti 27. fevriye pou rive 4 mas. Donk, lè sa nou te di, nou te dokimante e pou pi piti 60 moun ki mouri epi yon senkantèn moun ki disparèt san konte tout lòt dega ke nou konnen yo, kay ke yo boule e motosiklèt ke yo met dife oubyen yo vòlè. Men nou pa t gen bilan pou. pou jou dimanch 5 mas 2023 kidonk wi chif yo ogmante e pou pi piti gen 70 moun ki mouri e nou toujou gen chif yon senkantèn moun ki disparèt e alò nou konnen lè gen jan de atak sa yo menm si se gang kap eseye deloje yon gang Men, moun ki viktim yo se pa gang yo, se popilasyon sivil la. Se moun ke nou sot wè la yo, se timoun yo, se fanm yo, se granmoun yo, moun ki aje yo avèk moun ki pa kapab deplase. E sa nou fasilman n ap pale de andikape yo. E depi lè sa a moun yo nan lari a, genyen ki refijye yo nan kèk sit, men pa gen okin enstitisyon nan Leta. ni ajans imanitè Nasyonzini yo ki entèveni bò kote yo pou asiste yo, ou wè. E se sa n ap viv depi 2018, yon gouvènans ki baze sou gangsterizasyon, enpinite, alyans avèk gang ki fè ke tout moun sa yo ap viktim nan sosyete a. E masak yo fèt. Bandi yo la e krim yo rete enpini e pa gen e gang yo vin pi pwisan. Pa gen okin pouswit ki angaje kont yo e lajistis la li ajenou e lapolis la e li ajenou li fè alyans avèk gang yo. Sa vin fè ke de twa grenn polisye oubyen bon antouka polisye ke w genyen nan enstitisyon an ki vle konbat gang yo e yo yo nan ensekirite paske tèt la malad, tèt polis la li nan sipòte gang, lajistis la li menm lè gen 2 polisye ki mennen ankèt, ki monte 2 dosye, ki arete bandi enben ou jwenn 2 otorite politik ki entèveni pou moun sa yo libere san okenn fòm pwosè e oubyen tou moun yo pran lajan. nan men bandi yo pou libere yo donk se sak fè w wè otorite yo ke se premye minis ke minis jistis kesyon e banalizasyon lavi moun sekirite popilasyon an pa gen okin enpòtans pou yo yo menm yo ap jere enterè yo avantaj yo. de leta men yo pa pwoteje popilasyon an. E son wont, youn nan misyon premyè yon otorite se pwoteje popilasyon an kont zak banditism, se ranfòse enstitisyon yo pou pwoteje popilasyon an pou enstitisyon yo ka fè travay yo. Jounen jodi a lajistis la je nou, lapolis la li menm li lage lari a bay bandi. Ou wè de deklarasyon demagojik k ap fèt bò kote minis edikasyon nasyonal avèk minis jistis. ki di w yo pral mete machin devan lekòl men mesye se pa lekòl yo gen pwoblèm e pa nan lekòl yo gen ensekirite ensekirite a se nan tout katye yo se tout zòn yo tout zòn yo nan zòn metropolitèn nan bandi okipe yo donk lapolis la se nan lari a pou l ye pou paran kapab santi l alèz pou bal pap chante lakay li fòk bal pap chante nan zòrèy ti timoun nan lèl lakay li fòk bal pap chante nan zòrèy paran fòk paran an konnen ke lèl nan lari a li mennen timoun li lekòl li an sekirite lapolis a la lap garanti sekirite lè pa egzanp ou di ou pral mete machin nan lekòl wap pral fè yo pral fèl pou matisan yo pral fèl pou vilaj dedye site solèy bèlè lasalin epi pon wouj e. E, ekout, e, yo pa t ben lanse operasyon Tònad 1, e, tout se blòf. E, lapolis la la pou pwoteje ak sèvi. Direktè jeneral lapolis la konnen ki kote gang yo ye, li konn kote Vitelòm ye, li gen de bòn relasyon avèk li, te gen bòn relasyon avèk Vitelòm avan l te DG pnh, e, li kontinye. Yo konnen kote, e, Jenèf e Alye. Yo pa t mennen operasyon kont li? Non, pa gen okenn ope, pa gen operasyon k ap mennen kont Vitelòm. Lapolis sa, DG pnh la sil bezwen pran vitelòm li pa bezwen mennen operasyon lap lap lap lap lap fè filatu epi lap voye prann pasel konn kote poul jwenn li e non operasyon sa yo se sa yo di yo se blòf yo ye pa pa gen bandi arete ti sak pa gen non yo men men bandi yo yap sikile yo sikile yo nan lari a donk se blòf lapolis sa. Tèt polis la jounen jodi a gon pwoblèm o nivo de yerachi lapolis la e tèt polis la montre ke l nan konivans avèk bandi se sak fè ou wè yo pa demantle gang yo. Doktè pou tout mwen, eske ou rnddh nan ankèt li dekouvri kisa ki deklanche dènye gè a la Bèlè a? Bon, dènye gè e Bèlè a, sa vle di ke atak e krache dife. al fè sou Bèlè men pou yo te deloje yon chèf gang sou Bèlè e li gen rapò avèk peryòd kanaval la kote ke pouvwa a te debloke lajan pou moun al banboche, pou polisye avèk bandi t al banboche tou Channmas, Dèlma e yo te debloke lajan tou sou fòm asenisman e gen de moun ki. e nan antouray premye minis la, nan kabinè premye minis la defakto a ki yo menm se kandida pou senatèz enben e yo menm yo gen de relasyon avèk gang ki fè ke gen de gang ki jwenn kòb lòt estime ke yo gang sa jwenn twòp kòb ki fè batay la kòmanse donk son pakèt moun ki sinik kap dirije peyi a. E lè n ap pale de kesyon sekirite avèk demantle gang, e nou rekonèt nan rnddh jodi a lapolis nasyonal la pa gen sifizamman ekipman materyèl pou al mennen operasyon deloje gang yo. Nou rekonèt sa paske ti machin, ti blende sa yo achte, krizokal sa yo achte nan men Kanada yo, sa yo pa kapab batay kont gang yo. Sepandan, nou te wè polis nasyonal la, jisko mwa jiyè 2022, te pran yon seri de dispozisyon, yo te fè gang yo rete nan fyèf yo. Pa egzanp. E nan zòn Pènye Tòsèl, sa yo te fè, yo te mete blende, yo te mete tou kontenè e ki te ki te bloke Vitelòm, ki te fè Vitelòm pa kapab deplase e al okipe yon seri de espas. Depi Jiyè e sou lòd e nan pi wo nivo nan lapolis la, yo retire tout dispozisyon ke yo te pran pou gang vitelom nan ret nan fyèf li se sak fè wè vitelom kounya lal li delma li taba li tout kote e san konte tou gon seri de sou komisarya e komisarya ki sou pewòl gang yo e DG pnh la konnen li pa fè anyen e gon pakèt enfòmasyon kap vin jwenn yo sou moun kap ki gen inifòm lapolis kap kidnape moun E ke ou pa janm tande on ankèt ki louvri lan sans sa pou yo gade e si se vrè polisye oubyen si se moun ki mete inifòm e lapolis. Donk ki donk e se otorite yo nan pli wo nivo nan leta ki nan konivans avèk bandi yo ki mete sitiyasyon an jan li a. Pa gen okin posiblite si otorite yo nan pli wo nan nivo nan leta pat gen e pat nan konivans avèk bandi yo ke bandi yo tap osi awogan e yo tap osi e pwisan konsa. E map di w, se pa san rezon wè yon pakèt moun, yo mete nou devan yon fèt akonpli, kòmsi Ayisyen ap mande pou gon fòs entèvansyon. Men w konnen, moun ki vle entèvansyon gang yo vle entèvansyon. Yo vle, yo vle blan vini kounya. Ni pouvwa. Poukisa? Paske e fòs entèvansyon an pa pral anpeche bandi yo kontinye fè sa yo fè. Yap bo yap yap yap yap kite moun pase matisan yap kite moun pase ee kanaran yap kite w pase kwadèboukè men yo ap kontinye kidnapping yap kontinye nan ensekirite a e pwoblèm ke w genyen e pouvwa a tou rezon ke sak fè yo bezwen blan an vini se paske yo bezwen yo vini pou yo ka garanti enpinite pou yo pou yo ka renouvle tèt yo nan eleksyon paske. Youn nan bagay sitwayen yo te dwe mante, te dwe mande, te dwe egzije e pouvwa. Ki sa nap fè avèk sekirite peyi a? Ki sa nou fè avèk mèg resous leta a ki genyen? Donk lapolis a, yo fè lapolis a, yo redwi lapolis a jan l ye a, E yo fè gang yo vin pi pwisan, epi se yo menm ankò k ap mande yon fòs. Epi popilasyon an pa menm egzije demisyon moun sa yo, pa menm egzije pou yo bay rezilta. E m ap di w, menm pou nou menm jounalis, mwen menm kòm defansè dwa moun, militan politik yo, òganizasyon yo nan sosyete a, jounen jodi a la libète dekspresyon, libète dasosyasyon, Li menase anndan peyi a. Paske, pa rapò avèk jan peyi a gangsterize a, sa vin fè ke ou nan yon sitiyasyon kote ke moun pa ka sikile. E moun yo pa ka eksprime yo jan yo eksprime yo. Se yon fòm de baboukèt k ap ki vini la e moun yo pa moun yo pa wè yo. Paske w ap gade de moun ki enplike nan yon seri de masak anndan peyi a. e ke lajistis ta dwe, yo ta dwe nan prizon, epi moun sa ap sikile libreman. Donk, se yon enpinite total. Donk, popilasyon an dwe egzije pou e peyi a pran wout eta de dwa. E li dwe pran wout gouvènans lan nan ranfòse e enstitisyon yo pou enpinite a avèk kòripsyon an kapab kaba anndan peyi a. Menm entènasyonal la ou pale, ou panse se kòmsi se woule y ap woule otorite yo? Bon! Ekout, men nou menm tou, kisa nap fè de peyi nou? Li pa nòmal pou nou Ayisyen, pou nou aksepte viv e ajenou. Sa vle di ke nou Ayisyen, Ayisyen yo aksepte sitiyasyon sa. Ekout, mwen menm, map poze tèt mwen yon seri de kesyon. Moun ki ayè la, ki te nan lari a, ki tap mande pou limyè fèt sou Petro Caribe, ki tap mande e pou. viktim nan katye defavorize yo jwenn jistis. Ki t ap denonse alyans pouvwa Jovenel la fè avèk gang. Pa Ariel la pi mal. Moun sa yo anndan. Yo pa janm di anyen pou viktim yo. Gade, ou menm jodi a, w ap rankontre avèk yon pakèt viktim ki sòti Bèlè. E moun sa yo se se e e se sa yo tap denonse wi men jodia yo konfòtab yo anbake nan yon akò 21 desanm avèk phtk ki ba ou sal ba ou a enpinite banalizasyon lavi moun avèk kòripsyon. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir